Pandan Lèzetazini ap mande pou pèp li a kite Ayiti rantre lakay li, bagay yo vin pi dejenere. Bonjou bonswa tout moun, m kontan ansanm avè n, Sofia TV 83, tou depan kilè e ki kote ou pral gade epi tande videyo sa, se yon plezi pou n toujou kenbe w enfòme sou tout nouvèl k ap pase an Ayiti ou aletranje. Nouvèl la fèk tonbe, Prezidan Martelly genyen sèlman jou sa yo pou l kite Lèzetazini selon sa nou ta aprann, Ameriken rele l. pou kite peyi a e daprè sanksyon Kanada deja mete sou pye l ameriken deside atake. Lis Nasyonzini gen pou mete deyò a yo fè konnen anpil jounalis ladan l Garry Pierre Paul Charles, Patrick Mosiak ki se direktè radyo karayib la. Medam mesye koze sa fenk pran lari anpil pawòl nan peyi dayiti nan jou k pral vini yo la bagay yo pral vrèman dejenere. Yon ekstrè ak ekip Maten Deba, Louko Desik t ap resevwa Jean Pierre Bailly, anpil detay nan enfòmasyon an, rete la pa deplase, pwen sa yo ak lòt pral fè esansyèl enfòmasyon an pou jodi a 2 desanm 2022, pa bliye konekte chanèl pa w la Sophiatv 83 si w poko abòne sonje fè sa pou kapab resevwa tout notifikasyon ak videyo n ap poste sou chanèl pa w la. se etazini. Non mateli a ta fè thanksgiving jodi a se dènye jou mateli o etazini. Sa vle di kisa? Il doit partir vite. Il doit aller dans safe haven. Il doit laisser etazini. Rapidman. Il a reçu un coup de fil de l'équipe de Clinton. Sa w di m la? Kisa? Oh oh. Prezidan mateli wi. Il doit partir. Dieu fait bailli. Il doit partir. Vous écoutez mateli. Il doit partir. Repete sa w di ankò. Reprann li mwen. Michel Martelly te gen jisko 30 novanm. Non m pa konnen. Ah map diw. Lè m te vwayaje a Michel, m tap tounen sot Miami. Michel fin jwe Miami dan e Koman te rele SOBiz. SOBiz bèl bagay. Non pa gen SOBiz Miami. Non te gwen SOBiz Miami, Downtown Miami, Michel tap jwe epòk gayak, epòk gwo mesye militè yo. Ok. M te nan m te nan bal sa a epi misye lè lè misye ap rele tout moun epi lè fini moun yo pa vle reponn li di map fout non deyò wi paske fò depi l site non kòd ou ok fò w te reponn. Yo di ke w ba yon lis tou? Yon lis de moun? Non nou tra non nou pa se pa lè sa a non se pa lè sa a Ok. nou pale de sitiyasyon politik la nou bay ki moun ki se danje nimewo 1 peyi a Lò al pote a fè a bon wi. wi Sòti la! Donk ou gen yon lis ou bay? nou pale de de moun yo. Ou konnen nou menm se lanmè kalbas gwo dyòl nou ye, nou pa kenbe kras. Ou ap tou ba nou scoop la la. Non men, kiyès? Ki non moun ou site ou bay la? Premye moun ki danje piblik nimewo 1 se Ariel Henry. Sa w di la? Ariel Henry. Dezyèm moun. Premye minis ki la wi. O men non, misye son ajan cia. Reprezantan ou di reprezantan. Lè misye al nan mès, lè l al legliz le samdi. Advantis. Advantis. Se lòd la l resevwa. Paske le gran, e le gran cia. Le plus grand chef de la CIA se James B. Fulfer ki se yon pastè advantis e se sa ke y ap fè nan peyi isit. Y ap kreye de konze. Y ap fòmate tèt ti nèg ayisyen pou yo fonksyonmen nan sans blan pou yo di yes Mister Blan, yes Mister Blan, yes Mister Blan. Men, Laurent Gagot. Laurent Lamothe wi. Wi. Se yon ajan. Anfèt, se de moun k ap travay pou kraze peyi a byen sur le gran senatè K Lambert ok a wi Lambert e Lambert li menm nou menm di Lambert pa menm gen dwa al sendomeng al pse Lambert gon afè botox li pral pran sendomeng chak fen mwa fòl al pran e lal pran medikaman pou kansè postat li gen kap fann bounda li a tout tout tout lò wap pale la epi misye ap pran nòt epi kanadyen ap pran nòt ap pran nòt ki lòt non ba ankò e ben Rony Celestin Rony Celestin ti Hervé Foucan Hervé Foucan wi Gracia Delva, misye gen 4 kay ki gen 4 milyon dola m ba adrès kay yo tou. Li gen 5 ponp gazolin ki ka desèvi 44 machin an menm tan. Ou bay tout enfòmasyon sa yo? Wi, nou bay adrès, pozisyon GPS kay yo. Ok. Byen si ou gen Gregory Meuse. Se li k ap vann 200 mil galon gaz sou fontyè a. Chak jou l ap fè 500 mil dola. Epi yo janbe fontyè a, jeneral dominiken ke m fè deplase sou fontyè a, atansyon, ok, li te fè 100 mil dola pa jou. O! 100 mil dola pa jou? Paske galon gaz la achte isit a 2 dola 50, US! Pa jou wi! Pa jou! Sou tèt ayisyen! Yo fè bayi! Sa w ap di la a? Gregori Meuse, nan tèminal Varreux. Batè deba wi wi e li wi ok Gregory Meuse chaje 100 kamyon swa dizan pou l al voye nan ponp gaz ou pa janm konnen ki bò destinasyon kamyon sa yo mwen mwen di nèg yo an mete gps sou yo. Adyricane se jan minis minis komès la Andre Michel. Andre wi Andre Michel. Non Andre Michel. Ok. Mèt Andre Michel wi. Rika Pyè. Rika Pyè wi tout nou sa yo nan anbasad Kanada. Wi Andre Michel nou sezi kay li a. Ok. Sendomeng. Pase fòm di w ke. Kòman nou sezi kay la. Oh oh misye achte yon kay yon mansion Sendomeng ki a ete sezi. Yo sezi kay la. Wi. Oh oh. Andre Michel. Alò lè w di nou an ki ki ki kiyès. Nou palon an jeneral lòske je parle de ma personne je parle au au au première personne du pluriel. Non men leta ayisyen. Non leta a poko envòl. Wi men se kiyès ki sezil? E nou. Lè w di nou, nou se ki nou? A louko nouvèl ayiti a. Ok an avanse an avanse pa gen pwoblèm ok Andre Michel Ricard Pierre kiyès ankò? Ricard Pierre nèg ki te zo ak po a kòman misye rele ankò minis travo piblik la ban mwen non misye ankò non Yon minis de travo piblik zo ak po Pradel Pradel ok Isi maten deba! An ale, an ale, ki lòt non? Fòm do, alò se pa, se pa la tout non yo bay, piske y a une liste de 800 pèsòn ki va èt agrandi a 2500. Anbasadè a te demanti sa. Nap betize, non se politik. Non, anbasadè la di manti. Se politik. On ne peut pas dire, ok? E pi, alò byen sur, kòm jounalis, j'ai le droit de garder mes sources. Èske nou konprann? Men nou gen dwa. Kòm m pa jounalis mwen menm, se analis mwen ye. Donk nou menm, m di w, Mateli an fòm di w ke Matin a wè Matin Ou bay Matin tou a wi Matin Ou bay Matin Moyiz tou a wi Ti Klod Jozèf Ti Klod Jozèf wi Ti Klod Jozèf apatyen a yn se pa se se CIA men s on sèk pi anraje ke CIA ok Ti Klod Jozèf Ti Klod Jozèf wi sa vle di ke misye nan yon selil de la CIA ki Gen license to kill. Ah bon? Ti Claude Joseph. Eske w konn sa w di a la? Yo te ban m non wi men kòm li pat li te irrelevant. Lisans pou tiye moun wi. Lisans pou tiye. E fò w konnen ke Ti Claude Joseph tap koupe avèk Bertie Pitit la nan breakfast la nan RSF e kòman l te rele ankò a? Antoinette Duclerc. Ok. Netty. M pat fon ti kou a Netty paske Netty gen twòp vyann sou po l. Èske w konprann? Men se yon bèl ti pitit, yon jounalis pwometez. Non, non, l enpòtan! Ok, e Libérus? Ou wè Libérus? A men se klè. Tout nèg ki te kenbe Jovenel okipe yo pandan asasina a, tout non nèg sa yo la? Gonzague 2? Ah wi, Gonzague. Le ministre de la justice de Jovenel. Rockefeller. Rockefeller Vincent. Ok le commissaire du gouvernement se tout homme Belford Claude tout homme Elbe tou ladann Frantz Elbe wi wi actuel directeur general la police la wi paske Léon Charles bon Léon Charles men men men se nan bouyon se pwason krase nan bouyon Léon Charles wi ah Léon Charles Léon Charles net ah tout kò misye benyen pa gen sove menm pou li sòti la misye menm fè chantaj paske Léon Charles gon konpayi de sekirite a Washington yap arete li. Men Leon Charles pou misyon l. Alò, ou konnen Ozetazini, lòske yo poze w kesyon, Louko, e pou w kowopere, yo bese pè nou. Ok. Donk gen yon pakèt doligark ki pran nan, ke, ke, kòmsi, kòman yo te di a, yo pran nan, nan, nan vis, nan zip, ou konn bagay la byen. Ok? Nan zizirit, gen yon pakèt ki, yo pa konn kijan pou yo vire kalbas yo, paske yo chaje Alò men men sanksyon Kanada yo se pou se pou kesyon Jocelyn Privert. Jocelyn Privert? Oh byen sè. Ok. Ok. Donk ou gon seri de daktè. Bon palemantè yo menm lè palemantè ils sont tous dans la liste. Ils ne pourront aller nul part. Ok. Donk mwen menm se pou sa m envite nèg yo. Donk pi fò palemantè yo ladann? Tout palemantè yo. E sa fè lis la lis la lou konsa? Li anpil. Ok. Ke l depite Garry Bodeau yo tout se Garry Bodeau se nan se sou Delma l te konn ap kouri Ti kilik li san kalson, pye atè wi. Epi se byen pitit Delma. Non men san kalson pye atè. Se nòmal se pitit Delma li ye. Se menm jan a Jovenel, lè Jovenel tap kouri nan savann ok epi san kalson pye atè. Se nòmal se pitit Delma. Epi le rèv de Jovenel, men non men le rèv de Jovenel etè de posede yn pè de chosur pou lè lap kouri nan savann pou chouk bwa pa blese l nou n dakò men we have a dream eske dream lan rete sèlman nan posede yon pyè bòt Martin Luther King ave un drèv ok men Martine Moïse li menm ki fè ke msye manmzèl pa t avèk Jovenel madan Jovenel ki te fèk fè yon pitit pou li mwen rankontre madan Jovenel nan kokoye e se manmzèl ki te an chaj de la distribisyon de kad envitasyon Pour l'investiture de Jovenel Moïse au palais national elle les a vendus à 500 dollars la carte d'invitation Madame Jovenel Oui pas Martine non Parce que Martine pas avec Jovenel Ça a bout Jean Jean Martine te Ah Gadon ten ten Se li k foule matris Martine Fòm dou ke Lè Jovenel mouri Martine te mete yon pantalèt bleu ciel sou li Non sa se di voye monte. Ah map di ou. Te gen 2 non. Pa gen anyen k fèt kay Jovenel kem pa okouran. Te gen yon drone sou tèt kay Jovenel. Ah Jean-Pierre mon cher. Ah m di ou. Te gen yon tou nan pantalèt la. Lèm mezire sikonferans tou a se lajè tou dwèt Ti Claude Joseph. Nou gate bay. Gadon tenten ma bon. Se bay sa m pa dakò avè w la. Èske w konnen, èske w konnen nan palè nasyonal. Tout sa w di yo la, yo angaje w. Yo angaje w. Angaje m Jean Pierre Bailly. Yo angaje w. 48 14 92 20. Kòrèk. M gon adrès fiks, m pa yon SDF kankou anpil. Pa bliye Libéris te yon SDF. Se Edmond Supplice Se Edmond Supplice Dozil ki te voye Liberis te fin gwòs yon ti fanm nan Haut Plateau epi lè fini Edmond jwenn yon bous detid voye Liberis pati an Frans A m ap di w menm yon penmpèz Liberis pa achte pou timoun lan Lè Beris swadizan doktoran l pa menm fin fè doktora l la l ap tounen epi lè sòti di plaka Ou konn sa k rele sòti di plaka? Se lè ou antre bra dsu bra dssou a nouvo nèg ou e masisi ou ye epi ou antre a mennaj ou a pa fèm sa mande Pegi Jean mande Pegi Jean mande Pegi Jean nan emisyon samdi samdi n konn gen nan sinyal lè fè la kòman rele emisyon an kò moman verite Renaldi Pegi se masisi masisi patante patante epi konnen ti Claude Ti Claude pi malpwòp Ti Claude pi malpwòp ankò lè l ap koupe avèk Netty nan rezidans premye minis la ok epi l envite Libérus konnen m kòm masisi a m ap di w verite Louko pou ki sa w wè m vin la premye desanm se le tan dè la fen de tan dè dinozò Se la fen le meteorit Jean Pierre Bailly va frape Nou pral eradike le dinozò Sur la carte de la terrestre Sa vle di ke nou pap gen okenn ansyen politichen sa yo Tout nèg sa yo nèt Tout nèg ki se Moun ki ap anpeche demokrasi Se de non ke w bay anbasad du Canada Non M te fè l pa Santo Domingo Paske pa bliye ke Sendomeng se yon ekstansyon de Depatman deta. E ou konnen Kanada se le kouzen. Ou byen le pti frè. A tout nèg ki se de obstriksyon a la demokrasi. Ok tout non moun sa. Pou se m te di w la louko. Nou sa lon. Ou wè li fè nwa anpil an Ayiti. Li fè eksesivman nwa. E lò ou wè l 4 è di maten. Ou leve nan mòn nan louko. Ou konn leve nan mòn nan ou konnen. E nan mòn nan leve. E pi ou wè l fè nwa. Tankou tenèb! Epi ou wè l pral kòmanse katrè edmi, senkè mwen ka, epi ou wè l kòmanse pral gon ti liyè despwa. Enben, mwen menm, mwen ap di pèp ayisyen, lè a rive. Je vwa le bou di tinèl! Le nouvo, le profil di pwochen premye minist. Gon komisyon k fòme, ke y ap chèche pwofil pwochen premye minis la. Kiyès ki yo a? Eske yo pwal chèche l pami 3 moun youn ap sot nan paleman youn kap sot nan dyaspora lòt la kap soti an ayiti lè yo fè analiz sak paleman an an ayiti nou konnen ke se senkantyèm pyè maten tatout la ki te dènye paleman Ki te sanble yon paleman. Non, primatizasyon te e te karant nevyèm. Non, se an fèt, nan dènye pa. Wè, wè, karant, karant nevyèm, karant nevyèm. Karant nevyèm. Wè, karant nevyèm. Apre sa, e, y ap cheche, yo di, èske yo pral pran Patrice Dumont? Ok. Msye zewo kosyan. Ok. Zewo kosyan, il n'a rien reyalize nan son manda. Ok. Men yon pozisyon, yo pa wè anyen, Wè. sete un vi, un, un, un, un, un vase. Un tonneau vide. Creux. Wè. Ok. E yo di w, Dieu rit a Dieu. Ok. Ok mitije gen ti problem tesnik. Non sa alò ok. Patrice Dumont tou mesye nou pa ka mpa ka. Non kreten. Non mpa ka. Misye gon kòb li ranmase la poul fon stad ou pa menm gon blòk poze. Menm jan a paleman. Ke yo. Alò je pè pale an tèm de lwa reyalizasyon. Lwa li pa regle anyen. Anyen anyen anyen anyen. Bon si e pou sa. Epi lè fini misye. Nap pran tout patman nèt. Non men paleman nul sa wi. Donk le chwa de trouve kelken o paleman paske pa bliye ke le Canada Alò nan meeting lan, m te nan meeting lan, e te gon kenzèn de moun, epi diskisyon, epi lè kounye an, yo di ke yo ta renmen yon dyaspora, e ki paske pa bliye ke nou menm, lòske n te sipòte Montana, il etè kesyon de di respè de la konstitisyon 87 vèsyon kreyòl jamè amande. Monique Lescart te siyen, te gon tweet ki sòti, yo te vote l nan Montana. Il etè kesyon de la patisipasyon de la dyaspora. Ayisyen e an menm tan dyaspora. Epi gon moun ki di men Bayi se yon de nan zen ke w ye poukisa ou pa ta asime fonksyon an. M di pa non. Ou ka vin premye minis la? Wi, vou pale petèt o pwochen premye minis de se peyi. Sa w di m la a? Sa w tande a. Men m fè egzijans. Aba m pou w la Bayi. Aba m pou w la. Ok, m fè egzijans. Se premye minis. Donk pwochen premye minis peyi a se ou menm? Ok, alò byensi. li kondisyonèl fwa sa paske m genyen de kondisyon, mwen kondisyone chwa a. M ap pran enteryè avèk minis jistis e primati. Twa syèj. Pou w ta asepte. Pou m ta asepte. A bon. E sa fò pa vini. E byen sur, fò ke kanmenm m ta genyen yon sètèn apwobasyon de peyi a. Wi men, tout moun sa ou site talè a la, moun sa yo. Yo bay baret. Se son de Se son de dinozor ki von et eradike kom la peste e le kolera. E m sonje nan reyinyon nan anbasad Kanada, nan anbasad Amerikèn. Ok. Peyi gaze wi. Non. Ou di ou se Canadien epi Eh bien, non, j'ai acquéri une seconde nationalité. Je n'ai jamais rejeté ma nationalité haïtienne. Mwen konnen la konstitisyon ayisyèn, Non, ke l écoutez, te vèsyon ke yo yo di dou, ki pa janm non, non, chanje non, a, non, yo li dou, pa janm admèt ke yon moun ki gen doub men nasyonalite se, vin okipe jan de pòs sa yo nan men non, peyi la an. nou nan pozisyon transitoire, Nan pozisyon tranzitwa. W ap pou kont ou oubyen w ap avèk yon moun? Donk konstitisyon an gentan pa bon la kounya. Men se yon 2 nan 1 m ye. M se yon dyaspora an menm tan m se yon ayisyen lokal. Sa vle di ke pap gon prezidan? Ap gon prezidan. Se kiyès l ap ye? Madam Wendelle Coq Thélot. Sa vle di se yon pouvwa san pou san nou menm wi la. Li an mòd preparasyon. Yo te retire manda sou li? Men manda a tonbe de sa pwòp, de son pwòp pwa. Piske manda vèsyon kreyòl la di yon bagay, vèsyon fransè a di yon lòt bagay. Li di ban mwen la. Ok bon e tèmine pou nou Jean Pierre. Non non e Jean Pierre Jean Pierre. Tenmba kou tenmba sòti elegant la. Non gon bagay ki enpòtan ou te vini pou di men ou poko dil. E demen si Dieu veut se se 2 gen yon mach kafou fèy e pou tout moun kafou fèy ki mouri. Wi nou ladann nou ladann. Gon mach kafou fèy men gon mach petro vil tou. Demen Nou sipoze, se pa yon sèl. Emil Marquez, apre lasasina krapile de Fouad e de Fouad Junior, yo rele misye Junior, e ben nou, moun Petyonvil, moun mache Lakoup, se Lakoup, Petyonvil sapele Lakoup. Se te yon forè. Lòske m te konn piti, m ta pwal Petyonvil, fò m te met Molton. Alò Molton nan se yon kèk de ti chemiz e ti mayo met sou ou ki kenbe ou cho, tèlman te fè frèt. Donk, Moun yo te konn koupe bwa anpil pou fè chabon ok eben tout mache a mache telele mache lakoup ok tout mache sa yo medam yo lè yo fin vann nan jounen an se yo menm kal ka emil nan makèt emil al achte.